Nòmalman m salye wa Doktè Jean Bertrand Aristide kote li a k ap tande nou la nou menm militan lavalas yo nou menm jèn ki soti anndan òganizasyon fanmi lavalas yo nou menm bwa baz 45 nou menm nou fonde l la nou menm nou kanpe dèyè barikad nou nou kanpe n ap goumen Ariel Ariel moute gaz la nan peyi a nou menm nou kanpe pou n batay Ariel pou n di non Ariel sa p ap pase nou mande depa Ariel fòk Ariel ale. Kite peyi a ba nou. Yeswa yo vini, yo fè, e pa de masakre yo pa masakre nou, yo tiye plizyè moun nan baz nou. Nou kanpe, yo tiye 4 moun nan baz nou, yon fi, 3 moun, 3 gason. Nou menm nou kanpe dèyè barikad nou, nou di, kòm yo te di barikad la se avni nou, nou kanpe dèyè barikad nou, nou menm, pou n batay a vòlè sa yo. Mèsi la polis. E ki mesaj w ap lanse bay Dèlma 32? 33 yo menm ki kanpe. Bon, mesaj m voye bay tout. Barikad yo leve, machin nan la. Kòmanse de ba Dèlma, militan ba Dèlma, de Dèlma a 1, Dèlma a 2, Dèlma a 2, Dèlma a 3, Dèlma a 4, Dèlma a 5, Dèlma a 6, Dèlma a 7, Dèlma a 8, Dèlma a 9, rive jous Dèlma 45. M di tout militan yo, kanpe dèyè barikad nou, kanpe nan mouvman an, a tout jèn, tout jèn ki nan peyi an. Li menm ki rasanble nou. Fòk nou tout ansanm fè youn. Swa nou chache, yè swa nèg yo nan retire barikad, gen yon ekip medam nou konnen Dèlma 45 gwo ekip medam se pwostitiye yo ye, depi l fè sizè yo pran lari a yo vin bwase avèk sa Bondye ba yo a. Ebyen yè swa nan leve barikad, nèg yo arive fizye 4 ladan yo. Yo pa menm kite yo atè menm, gen pa fin mouri yo tou leve yo mete nan pèl bako a, tou lage yo nan kamyon an. Se ranblè. Si wap gade baz la, la e tou bal. Yo fize yo, yo tire nan baz la. Yo tire 4 la, men 5 la nap di yo 5 la e 5 pou lanfè. Yo tire nan 4 la nap di yo 5 la e 5 pou lanfè a. Paske nou menm nou prè pou n batay Ariel jis nan zo. Donk yè swa la, kiyès ki fè zak sa? Lapolis? Se te 3 kòt tatè a. Se te swat. Idmon epi nèg krèm e ble yo. Men kisa k ta pral ensilte nèg yo pou yo tire katouch eske. Pa gen anyen ki ensilte yo depi yo wè barikad la se bal depi yo jwenn yon grenn moun yo fizye w yo tou mete w nan kamyon y al avè w. Donk yè la anviwon gen anviwon 4 moun ki pèdi lavi yo. 4 moun, 4 medam lari yo, medam pwostitye yo atè nan Dèlma 45 la yo la. Epi yo pran 2 jèn gason nan lari a k ap mache desann yo tou prè yo mete l anba kòb la. Tou ala fè yo pa yo pa menm kann kote yo ye pou jiska prezan nap mande jistis pou yo fè yo kann kote jèn nasyon yo la pase ap pase pase ap pase pa gen yen pou yo manje pa gen yen pou yo manje se jis paka fout ren li a t gon bagay yo bije ap desann epi al kwaze avèk bann mal fwa yo kap leve barikad men yo jwenn pa yo tou nan men yo nan ki lè konsa evènman sa ap kòmanse bagay dizè onzè yo konsa mesaj nap voye bay tout militan nèt de ba dèlma rive dèlma 32 dèlma 34 kafou rezistans dèlma. 45, 47, 40 a, 48, 95, 83, si nou kite Ariel nan semen lendi sa a, jwenn la ri a foksyone byen lap vin fizye nou tout paske kètè wè nap jete l. E l konnen n te tiye Jovenel, nou ka tiye l tou. Alò se pou nou mete grenn pou nou fon batay avè l bwa kale. Eslogan batay la sa son batay bwa kale. Si Ariel pa ka ale n pral touye l nan la a nan 60 lan. Ariel di jedi konsa si l pa pwòpte Delma l pap gen pouvwa. Jedi. Mete kò makout yo deyò pou yo fizye nou. Nap di Ariel nou pa bezwen mèsenè pou li li menm. Bò midi la nap tann Jedi la pou nal frape Jedi chaje biznis Delma. Jedi lè poul bay Delma pou nou bay pitit Delma, majistra Delma. Jedi pa moun Delma nap rachel. Rache manok la met atè. Son bagay konsa li ye depi se moun avèk Ariel tout peze souse nan pouvwa a tout sistèm nan nèt nap oblije chavire lè nap di pèp la konsa aprann sa tou. Yo met Ariel devan nou pou n goumen avè l, men se pa sèl Ariel n ap goumen. Ariel se premye sib la, men apre sa gen yon mas dèyè ankò pou n tou chavire. Ariel se chemen an. Ariel ba nou chemen an. Paske depi n fin jete sistèm sa n ap tou met Aristide wa. Son bagay konsa l ye, se Aristide ki pou wa pou met peyi sa nan bon chemen. Epi n ap di mèsi tout jounalis, televize, ekri, k ap gade. Sa kap fèt yo la epi ba nou kouraj nou konnen sa fòs la près nou ka batay. Baz 45 kanpe la li menm min barikad li leve byen wo e lap moutel pi wo toujou. Nan labou Delma 32 ou rete Se nan labou Site Solèy ou rete Nan labou Lasalin ou rete Ebyen Lè ke ou vin tire sou yon frè ou Paske yo ba w de twa mil goud De twa mil goud lan pral fini On nèg nan lapolis ki gen chans gen yon ti raf kat, swa yon fanmi ki te fè l kado l, oubyen konnen l nan move zak. Paske sistèm nan pa ba lapolis dwa pou l ta menm posede yon motosiklèt. M pa ta di son machin. Lè ou gen chans ou te gen yon ti raf kat ou menm, ou te konn foul li pou 600 dola. E pou 1200 dola ou pral foul li wi. Kote ou pral fè l? Pou met gaz ladan l? Ou pral nan move zak? Ou pral nan kidnapin? Nan ki sa ou prale hein nan move zak ou pral fè ou pral nan kidnapin pou foul ti avkat ou a ebyen pou de twa mil goud ou chwazi vin tire sou popilasyon an nap pran nòt ou fè anpil bavure deja lapolis malgre sa popilasyon sil rete li rete li tolere ou tout moun konnen bavure lapolis yo lapolis tiye yon jèn gason nan pele simon yon jèn ki gen chans e pa tout jèn ki gen chans sa lè w pran yon jèn ki te ka vin sèvi peyi a yon jèn ki gen yon mas konesans paske pou rive dezyèm loreya pou depatman yon depatman sa pa ti koze pou wè lapolis griye ti jèn nan konsa yo griye l konsa e byen e jèn pwostitiye sa la ki nan lari yo pa menm konsidere yo kòm moun yo fè l pi mal y al jete l nan fatra e byen se pou sa nou menm. Baz 47. Delma nou pran responsablite nou. Nou di ke tout tan Ariel Henry pa remèt pouvwa a popilasyon an, nou menm nap stil kanpe dèyè barikad nou. El komanse tiye, li pral tiye nou tout. Li pral tiye nou tout pou yo jije l. E yap jije w, yap jije w sou plas channmas. Yap jije Ariel Henry sou plas piblik pou krim kont limanite. E pou m fini. Gon dènye bagay map di. Map di a tout moun ki bò kot Ariel Henry yo, sonje kote yo soti. Tout moun ki bò kot Ariel Henry yo, sonje se la yo te ye la. Yo te nan sektè popilè. Rosemila Peti Frè, men kote ou te ye, nan sektè popilè. Rika Pyè, ou tap goumen kont sistèm sa deja. Ebyen nou wè kisa w fè ou vann batay mas la ou vann batay ou vann lit pèp la ebyen nap di se yo menm ki te moutre n kijan pou n monte barikad yo te di n ke yo te di n ke lè leta an rebelyon kont nou nou menm nou paka gade leta konsa fò n tounen rebèl ebyen jodi a la yo menm ki te ban n taktik goumen yo menm ki te ban n kijan pou n defann tèt nou kont leta ebyen nou wè moun sa yo kounye a se yo k sèvi Bandi pou tiye nou, pou detwi nou. Ebyen, nou wè l. Nou wè, ou wè yo? Men yo. Men pwojektil yo. Pwojektil yo. Nou wè yo? Nou wè yo? Nou wè yo? Nou wè yo? Sa vle di, nou menm Baz 47, ki se avan Radis Pèp la, nou di l, nou sèmante sou lavi nou. Nou sèmante sou. Fanmi nou menm pou nou di ke nap kanpe la tout tan Ariel Henry pa fin tiye nou tout oubyen li pa remet pouvwa nou pap deplase sou barikad nou. Mèsi. Yon sèl bagay nap di tou menm si la polis la poul sèvi ak pwoteje li pa kap tire sou yon popilasyon. Yon senp bagay si polis ap tire sou moun ki pa ame se yon gè sivil li vle anonse. Menm di nou yon bagay byen pa bliye Ariel pa ka kòmande chèf paske si se doktè li ye se lopital. Medsen pou lal kòmande koulèv vye bagay pou lal plante a vle di makònen fèy menn a vle di si grenn bal sa yo e yo menm kap pete fyèl nou mezanmi pa janm bliye kapra lamò te di nou boulèt se pousyè men lapolis ou fò wap fè nou mal wi se pou ou wi nou te tren nou te kraze makout wi pa janm bliye sa nou te fè makout non mesye pou lapolis krèm nan menm. On sèl bagay, gaz la toujou rete la a, men gaz la olye pou l ta rete la a, kounye a l moute nèt. Yo di Ayibobo.